Ayisyen. Èske kounye a nou kapab di Ayisyen an se kòmsi se nan vèb haïr li soti? M anvi di tèt mwen jounen jodi a gen lè si yon nèg ou se yon Ayisyen epi ou yon kote w ap evolye gen anpil Ayisyen, èske sa p ap sisite jalouzi opwen ke pou ta sijè de mòr anfas moun sa yo? Paske franchman m pa t ap janm mete nan tèt mwen pou yon Ayisyen ta nan konplo pou touye pwòp Ayisyen parèy li e sa ki pi grav la sèt an prezidan de la repiblik. Men, se pa sèlman prezidan Jovenel, menm si ka Ayiti a pi grav men, ou wè 2021 an li vini pou anpil prezidan pou l pote yo ale. Genyen prezidan Jovenel Moïse, li asasinen. Genyen prezidan peyi Tchad, misye rele. Prezidan Angel Radyoel. Yo ka pwononse l tankou Radjelina, men yo kapab di Angel Radyoel. Bon! Emisyon an pral konsantre sou 4 moun sa yo. Dabò, pou le Prezidan Jovenel Moise, nou konnen deja nan ki sikonstans li mouri. E pour les autres? Aimeriez-vous savoir? On va vous expliquer. E pou kòmanse sèt emisyon, nou prale nan Tchad. Tchad se yon peyi ki sitye li nan kontinan Afrik lan. Peyi nwa yo. Le 20 avril 2021, misye pral di wi oubyen prezan ak apèl nominal lanmò. Kòman? Misye pral blese nan kad yon konba de gè. Or, se yon ansyen jeneral ki t ap kòmande lame a nan batay kont rebèl ki nan nò peyi a pandan wikenn dramatik sa a. Rebèl yo nan peyi sila a, yo pa fin twò dakò sou fason. Misye vle montre sa l peze, misye ale sou fwon nan batay sa a, zam a la men, epi misye pran yon bal. Sa vle di misye pa t al nan batay non men misye al gade kòman bagay yo ap ye e, pa bliye nèg sa yo se jeneral yo e, si l le fo, misye t ap batay paske Yon jeneral rete yon jeneral. Bon, misye pran yon bal, li blese. Lè yo transpòte li nan yon lopital nan kapital la, ebyen, Idris Deby Itno mouri. Men gen anpil moun ki di, aparaman misye gen madichon paske yon nèg ou prezidan, bon, ou te kapab kite lòt sòlda yo nan lame a fè yon bagay konsa, ou pa te bezwen al sou lefwon. Eske peyi a gen sekirite ase pou te kapab al pote boure? Prezidan peyi Tchad poukò li la aprè lamò papa li. Men n ap raple, misye mouri le 21 avril 2021. Movè jou pou lè Tchadyen. Pou touswit aprè, se le prezidan ayisyen, Jovenel Moïse. Le 7 jiyè 2021, inè di maten, Yon komando arme antre nan Pèleren 5, yo pote boure lakay prezidan an, yo asasinen l. Anpil kestyon jiskaprezan ap poze. Genyen de pwòch di prezidan de la repiblik ki nan prizon. Genyen pèsonalite politik y ap chache. Men jiskaprezan nou ta kapab di ankèt la li pyetine. Apre asasina sa a, nou viv prèske chak jou yon epizòd. Epizòd kote ke popilasyon an touye mèsenè, popilasyon an arete mèsenè. Gen lajan ki jwenn. Martine Moïse ale lopital. Martine Moïse orè parle kèlke jou apre. Ankèt dcpj. E finalman gen anpil flou nan kestyon an. Kounye a nan ki sa nou ye? Se de pèsonalite politik e kretyèn y ap chache tankou chen fou. Nou konnen kestyon bòz la ap toujou genyen li. Lajan yo jwenn kay Jovenel Moïse, Martine Moïse ki vin tounen pran kòb, anpil pawòl. Kèlke jou aprè, se fineray Jovenel Moïse, Cap-Haïtien. Sitiyasyon an te parèt trè konplike. Kestyon ki pi parèt nan tèt mwen m ta kapab poze a, Est-ce qu'il a trahi? Ça c'est la grande question. Bon brèf, sa fè dezyèm prezidan ki mouri an 2021. Nan peyi Mali li menm, gen yon towo ki rele Assimi Goïta, ebyen gen yon vagabon k manke frennen misye a yon kout kouto. Yo tante pwanyade prezidan enterimè Mali an, Assimi Goïta, nan yon moske nan kapital Bamako. Kolonèl Goïta t ap asiste ak priyè ki make fèt mizilman Aid El Adha nan gran moske sila. Otorite yo fè konnen asayan yo se te 2 daprè ajans près AFP e yo arete yo e finalman yo vin eskòte prezidan pou ba li sekirite. Ebyen. Ki sa k te nan tèt nèg sa yo? Bon, finalman, nou pa konnen, men de tout manyè nèg yo tante pwanyade prezidan malyen an ki se Assimi Goïta, le président de la transition. Bon, fò m di nou ke nou wè mesye nwa sa yo, yo pa pè yo menm. Kòman sa pase? Pandan prezidan an kanpe, nèg ap pote boure sou prezidan an epi li aji kout kouto. Prezidan an blese ansanm avèk yon lòt moun. Avan koudeta mwa Out lan, peyi sa te fè fas ak anpil manifestasyon ki gen awè ak kòripsyon, ensireksyon islamist. Kolonèl Goïta entèveni yon lòt fwa nan mwa Me e li ranplase yon gouvènman tranzisyon pandan li pran tèt peyi sa l pwomèt pou pase pouvwa bay yon rejim sivil tankou jan sa prevwa ane k ap vini an. Prezidan malyen Assimi Goïta li sen e sof aprè atak sila. Bon, misye te ka pèdi lavi l wi. Paske si yon nèg ou kanpe yon kote lè w gade yon nèg jete kò l sou ou la, epi li aji kout kouto sou ou. Yon ti tan aprè, le 22 jiyè, Madagaskar li menm, yon peyi an Afrik, alò fò n di ke Mali se youn nan gwo peyi ki genyen nan kontinan afriken an. Yon depatman nan peyi sa a prèske menm fòs avèk Ayiti. Pa egzanp lè w pran le nò Mali, se youn nan peyi Boko Haram ap taye banda. Se youn nan peyi. Kote ke sitiyasyon te vrèman difisil, sa genyen 8 an de sa. Kote ke djiyadis yo te pran peyi sa nèt. Ben se gras ak anpil operasyon ki te fèt pa bò kote l'ONU, ki li menm te voye twoup lòt bò a. Genyen an premyè liy, lame fransèz, lame amerikèn, ki t'al bay nèg sa yo bwa dèyè a. Paske nèg sa yo te konn ap fè anpil krim. A lepòk nèg sa yo nan nò Mali, Yo kenbe w k ap fimen yon sigarèt, bon m pa t ap ka ret la non. Ebyen, nèg sa yo, yo koupe yon ponyèt ou. Ou vòlè yon poul, yo menm koupe yon jarèt ou. Sa vle di, on avait appliqué la loi de la charia dans ce pays. Bon brèf, nou p ap fè listwa, men se juste kestyon tantativ dasasina a, n ap esplike w. Mali gen pou kapital Bamako. Moun k ap viv nan peyi sa a rele malyen. Avan mwen fini emisyon sila a, m ap poze nou yon kesyon paske sèten fwa lè mwen fè rechèch yo, yo itil nou tou an kèlke sòt paske mwen aprann epi nou menm nou aprann. E si nou gen yon bagay nou konnen an plis, nou retransmèt mwen li, sa fè m dibyen, nou fè m aprann tou paske chèn nan. M ta kapab di, se yon espas de savoir. Se kòm si RL Poet se yon espas de stokaj du savoir. Ou konnen, mwen konnen tou. E lòt la ap konnen. Se sa k fè dan la vi, yon nèg ou pa dwe oten. Ou konprann? Pa janm kon, pa janm leve tèt ou ke ou konnen twòp paske nenpòt moun kapab ede ou konnen. Nou prale nan Madagascar pou n fini. Men, m ap poze nou yon ti kestyon, rapid vit. Sa pral mande yon jimnastik paske ou pral gade sou entènèt pou w kapab bay repons lan. Kòman sapèl les habitants de Madagascar? Bon ale, je pense que c'est très facile, n ap kapab reponn kesyon sila. Ebyen fò n di ke prezidan peyi sa ki rele André Rajoelina, ou kapab di André Rajoel tou, ebyen nèg yo dejwe yon tantativ asasina kont prezidan sa nan dat 22 jiyè 2021. modi ane 2021. Plizyè moun jwenn arestasyon, plizyè resotisan etranje ak abitan peyi sila a, ebyen yo entèpele yo nan kad yon ankèt pou atent a la sèrte de leta. Deklarasyon ki fèt pa bò kote pwokirè jeneral peyi sa Bertin Razafia Rivoni. Pami moun yo arete yo genyen 2 fransè. Sa n pèdi nan peyi moun yo? Nou te bezwen al touye prezidan? Humm e sèl Ayiti n kapab pote boure fè sa nou vle men lòt peyi yo ba yo pa konsa. Yo jwenn materyèl nan men nèg sa yo. E materyèl sa yo sèvi kòm prèv. Pou kouwè li la a, nèg sa yo menm, yo kontinye ap manje prizon. Donk nèg yo ta pral touye Andry Rajoelina. Men elas, otorite Madagaskar yo te deja okouran de plan sila a, ebyen, yo dejwe l. Anfen! Se kòm si son chatiman ki tonbe sou yo. Men, an pasan fò n di tou, Emmanuel Macron, nan pran pòz sou moun li, misye te pran yon bèl souflèt. Wi, apre sa, misye te banalize bagay la, se yon nèg ou pa ka nan mitan pil sekirite, w ap kouri tankou timoun lè yo bay rekreyasyon, epi w pot tèt ou a ba yon vagabon, epi nèg a souflete w. Bon, misye nan prizon, men, prezidan yo souflete l nèt. Sa vle di pou m di nou ane 2021 sa a, ebyen l genlè pap jwe avèk prezidan yo. Prezidan yo, ranje koze nou paske 2021 li pa vin pou jwèt. Antouka mèsi lafanmi, nou te kontan avèk ou sou chanèl la pou n te kapab pote ti emisyon sa a ba ou pou montre ou ke ebyen nan tout tantativ asasina obyen asasina ki fèt se pa nou an ki pi tris. Kòm toujou, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou w nou dir ke vous appreciez le travail epi aprè qu'est-ce qu'on dit? A la prochèn!